Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Eske tout bagay anfòm? Avan m kòmanse emisyon sa la, jodi a, m ap fè yon ti rapèl pou chak fan. Ekoute, euh, pou se ki yon mè kontaktan telefonik, arete avèk sa. Arrêtez de nous injurier sur notre téléphone. Parce que j'ai l'impression que chaque monde qui un numéro de téléphone, non, ben, ce sont des gens qui doivent être très familiers à notre égard. Comprenez bien parce que si vous contact téléphonique au monde, n'a pas changé, mais apparemment on est devenu familier. alors pour les gens qui veulent envoyer des commentaires pour nous injurier, faites-le sur YouTube. Mais immédiatement que vous prenez téléphone nous, ou sauvegardez numéro A, ou commencez vos messages, ben apparemment ben, ce sont des gens qui sont amis. Ah ben oui, là moi j'ai dit, un ami, tout n'est pas permis parce que quand tu as mon numéro de téléphone, tu deviens mon ami il faut qu'il y ait un certain respect. Bref, allez, c'est parti pour votre émission. Hier, gagné une photo qui a circulé à travers les réseaux sociaux. Photo comme quoi, gagné un citoyen et qu'il est même tombé. Alors, ce citoyen, Anpil moun ta fè kwè ke se ta gaspiyay. Non, se pa gaspiyay, gaspiyay nè pa mò. Efektivman gen pwoblèm antre gaspiyay e lanmò san jou. Donk, o pwen ke nou te fè yon emisyon sou li pou n di w ke lanmò san jou gen pwoblèm ak gaspiyay. Lanmò san jou ta sanble tire sou gaspiyay. E gaspiyay li menm an retou, li oblije pran kèk sòlda la e pi l al jwenn, kòman le tip il sapèl? Seli ki kontwòl dagou kòlèg Donk nèg yo al fè baz yo la ansanm Men ekoute Misye pa mouri ok Foto sa a Mesye sa ki gen konplè Sou li an Epi son Djed ankò Ben on a pa two denfo Sur lidantite de set pèsòn Men konsènan gaspiyay Ekoute gaspiyay Ilè byen la Paske gen yon moun Ki Voye yon voice Bay yon lòt moun Parèy li Paske moun sa te mande l Eske gaspiyay mouri vre Li di Ben ekoute Tout aprè midi a gaspiyay te bò kote non m pa konnen pou lèl deplase a men ekoute enfòmasyon sa se fos nap rete nan kwadèboukè nan kwadèboukè pou n di w ke lapolis gen chans leve yon bonbòn nèg 400 mawozo yo te mete bonbòn sa son bonbòn nèg yo te mete nan zòn dagou an imedyatman yon bakop Polisye ap vini pou travèse, ebyen les hommes de 400 yo menm yap tire e ke bonbòn sa li menm lap pran du feu epi sa w tande ala lobèy pete. Men ekoute, la polis etè o kouran paske il ya de jan ki yon reyalize des emisyon, on a reyalize des emisyon egalman pou alerte la polis sou. Pyèj sa a, nèg 400 mawozo yo te mete. E fò n di ke lapolis tan byen ke mal ap degaje l la pou wè nan ki mezi li kapab rezoud alò a mwatye pwoblèm sa a ki gen onivo de Lakwadeboukè paske m ta kapab di mesye yo kontwole komin nan e yo fè sa yo vle. Nou prale nan matisan. Te gen bagay nan matisan anpil yè swa. Matisan danje. Ti bwa gran ravin. Nèg sa yo ebyen yo frape konn yo ankò yè swa. Paske dan l aprè midi gen yon arab ki tap swiv kòman sa te ye. Ebyen arab la di m tou senpleman ke dan la sware donk ki von safwonte. Tande byen. E nou te tande diskou obyen voice. Dròl te voye bay Ti Lapli epi di misye, Ben ekoute, n ap rive sou ou kanmenm. Epi Ti Lapli te reponn pou di, Pa gen pwoblèm, batay li ye, e on è la, on è prè pour sa, nenpòt lè ou vle pase a laksyon, di nou. Epi, yon ti tan aprè, batay pete. Anpil zam t ap chante anlè a. Genyen kèlke videyo nou pote pou ou. Men fò m di nou ke pou yon bilan, alò pa yon bilan egzostif, men aparaman si w ta vle gen yon lide, Ebyen, pou le moman, dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen, m poko genyen enfòmasyon sa a konsènan Gran Ravin. Men, konsènan Ti Bwa, gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki fè konnen ke genyen 3 nèg ki yo menm pèdi lavi yo. 3 nèg tonbe pou nèg Ti Bwa yo. Pami yo gen yon sèten de Kalash. Se yon nèg ki kwè nan tèt li anpil e misye ap goumen lontan. awogan egalman, men abri misye a li menm te an faz 23. Ebyen, nou wè depi nan la sware gen videyo ki te kòmanse vin jwenn nou, nèg ki tonbe, men avan batay la, le klan de Krisla te fè videyo sa pou pwovoke nèg Ti Lapli yo. Ti lapli kote ou, kote ou ti lapli, kote ou? Ou pa vle atake n, n ap atake ou. Pou ki tout zam sa ou al kache Matisan, fè nèg yo vini fouye bagay malerèz, hein, vini tire sou moun nan bis, pandan w konte, pandan w konnen e la nou ye. E la nan Tim Lazè a nou ye, bò lise a, e la nou ye. Ou pa janm vle atake n, ou al kache jis nan Maranata, hein. Mache kache nan Maranata, fè bèl blòdè a machin moun yo ap vòlè a, pandan se nan atè a la ou pa janm ka rive sou nou ak tout zam sa m konnen ou gen an. Hein, de baz vole, de baz vole kap gouman avè nou. Hein, nou ta fè 1 an, de baz vole, de baz kap fè kidnapping san rete nan vil la. Hein, pandan nou menm nou la. Men la te nan nan kè baz ou ay. Nan kè gran avin nan ni, ou pa janm ka atake nou. Hein, ou pa vle atake nou nap atake ou. Nou te avèti ou sa, nou te di ou, nou pral met yon dife la. E tenis nou tap men nan pen de zin, nou pral met yon dife, men al mete l. Ou konnen nou pral mete l. Wad ka pare tan nou? Wad ka pare tan nou? Wad ka pare tan nou men? Men nou la. Men nou la. Met pyo atè a ti lapli, met pyo atè a. Nou sou batay ankò, nou swaf ou twòp. Ay nou vle pèp Matisan libere. Kèlke tan aprè, m ta kapab di se nèg Izo yo k te reponn par l'entremise de Ti Izo. Kanpe la. Christa, dwòl la, m tande gen dwòl. Ou pa ou pa gen dwòl pou nou. E nou k gen dwòl lakay nou tande. Gade, si w ap gade la ou wè kote m ye. Matisan 4 li ye. Jodi a fè 1 an men nou pa janm pèdi batay paske n gen kran. Izo ba nou bal, li ba nou zam e n toujou kanpe. Ou wè l lè l vin goumen dwòl la, lè l vin goumen. Depi w touye yon sòlda Izo, depi w ka pran l, ou tou rich. Depi w touye yon sòlda Izo, depi w pran kò a sèlman ou tou rich. Paske wap tou jwenn bagay pou abiye wap tou jwenn kob sou li paske nou menm nou toujou kanpe yon fason. Gadem byen pou wè, gadem kotem ye a menm, menm wè kotem ye a la, men yon film atis sa mye la, e mpap janm pè, e anmwey ki bèl bòs la, ya e mwen bèl bòs la, wè, aprè lòd izo, e lòd izo map tann, depi izo bay lòd wè sam tou la, ann kraze yon bò peyi, ann kraze yon bò fontamara plat, fontamara ti bwa nou fèl fon sèl, nou pran tou lede nou gaye l ansanm, paske m gen kran pou sa nou menm. Yo paske m pa konn pè moun. Ou wè sa m di w la? Epi wè la, dwòl la, m ta renmen lè w ap pale, pa pale nan bouch. An n fè l fas kare pito. Di m kote w ye, ou wè sa m di w la? Di m kote w ye epi n ap fè l fas kare. W ap wè nou menm nou pa janm pè moun. M se nèg Atibonit, ou wè sa m di w la? Izo e papa m li ye kounye a. Pa gen lòt ankò. Wè sa m di w la? M pral tou di sa, Izo e papa m, Jeneral Manno, Wa Bougòy, Kaporal Lapli Kilibway. Apre sa l pa ka lòt ankò, paske nèg sa yo toujou mete m trè ò. Yo toujou fre m toujou rèd. Ki sa w ka fè? M pale avè w, tande ti grapyay. Apre w di yèswa w te vini menm si w te gen ti bebe yo t ap tiye l, kibò? Ou te gen kran konsa, jodi a fè 1 an depi m mete w deyò. Jodi a fè 1 an depi m mete w deyò depi m bati 104. Ou ka pile bati 104 grapyay. A kisa ou pral pile bati 104? Ou gen zam pou nou? Ou pa gen zam pou nou, pa gen bal pou nou. Yè swa nou vini n ap radote, n ap tire yon pakèt pil kout bal, bay gen ranfò jenèf avè nou. Yo, seksyon goud pa janm goumen a ranfò. Ou wè timoun izo sa yo? Ou wè nou k dwòl. E nou k gen zam e nou k gen kran. E trè byento, chèf izo. Bay lòd! Nan semèn nan la, trè byento, n gen pou n tibwa, n gen pou n fontamara. Dwa Laribèlòs ki di l, e ou konnen n gen kran, ou konnen n pap janm pè. Jodi a 21 an, ennan rezistans, ou wè sa m di w la, n ap toujou la nan boul figi w la. E trè byento n ap rive pi lwen toujou, pase n ap fontamara nòt jou w la. Epi n fin bale, bèl bwa n avanse. E finalman nèg yo kontre kòn yo, ben, m ta kapab di pou lenstan 3 mò annatandan nan kan Ti Bwa a, men n ap chache gen enfòmasyon pou konnen èske gen nèg ki yo menm tonbe nan kan Gran Ravin oubyen nan Vilaj de Dye. Fò n di ke, ben, chak jou ki jou, se nouvo zam, se minisyon, epi Larepiblik ap mache. Sa vle di lè w ap gade bagay yo la nan peyi Dayiti, bagay yo vrèman grav. Trè trè trè trè grav. E ou pa ta kapab imajine pou di tèt ou mezanmi sa kap pase konsa. Ba wi. Ou oblije poze kesyon sa. Men o final pa de repons. Ou wè awogans Izo. Awogans dotro bandi zame. E si yo awogan se paske leta li menm li fèb la. Nou wè koman sa ye. Nèg la di ou li ka ale tout kote pou l fè mò. Ebyen m panse ke jounen jodi a la leta. Se kòm leta pa egziste. Ariel Henry se petèt kelken ki panse a la mò. Paske avwa 72 an, etre premye minis, etre prezidan egalman, bon, ki sa ou rete pou fè ankò? Men ekoute, a son aj, anpil moun panse li te kapab fè yon bagay jisteman pou kapab sove la repiblik, pou ekri non li nan listwa. Men sa pa rive. Sa pa rive. Paske pou sa k ap fèt jodi a la, bandi ap bay defi pa si pa la. Moun pa konn ki kote pou yo met tèt nan Pòtoprens lan, ebyen se grav mesye l premye minis, se grav. Antouka, pa bliye mwa jwen 2021, jwen 2022, sa fè 1 an depi batay sa te kòmanse o nivo de Matisan, nou pral vini toutalè avèk tout sa nou te pwomèt ou yè yo e n ap oblije remonte an 2021 pou kapab fè w reviv. sa k te pase nan dat sila a. Nou pral kite w avèk kèlke militan ki yo menm te sou Channmas. Militan sa yo ki yo menm chak yon jou ap pran lari an pou kapab mete baton nan wou Ariel Henry pou di Ariel Henry ke sa n va pli fòk ou fè yon jan kanmenm. Moman pèp ayisyen ap plante mayi e konsa poul ap manje mayi, pijon ap manje mayi, poul ap manje mayi e konsa pou pèp la ka manje tou, e ba nèg anlè se vle manti pou ap manje. Ti moman. Yo gen zam ki soti Kanada, yo gen zam ki soti Lafrans, yo gen zam ki soti Ozetazini. Jodi a, pil bann foli sa yo la, yo pa gen anyen y ap rete pèp ayisyen an. Sa vle di yo rayi nou, men yo renmen byen nou. Nou di bout tè sa a, se bout tè papa Desalin li ye. Li batay pou l mete nou la etanke pèp. Men jodi a, tout moun k ap di yo se zanmi pèp ayisyen an, yo pa gen anyen serye. Yo regrete pèp ayisyen an sèlman y ap jwi. Se pou linn de rezon nou menm nan ansanm fè pati ak òganizasyon pwogresis yo nou sòti nan silans nou. Sòti nan silans nou, nou sòti nan silans nou de tout moun ki fè pèp ayisyen an mal. Jodi a nou menm nou revòlte nou di nou pa kapab ankò. Se sa k fè jodi a la a gen yon premye minis ki jwe 2 wòl. Ou se Ariel Henry, ou al prezidan, ou al senatè, premye minis sa pou ki sa? Pou ki sa nou fè tout sa? Nou menm, fò nou dou se la nou kòmanse, se dechouke nou pral dechouke tout moun ki kont nou la a. Ou te mèt nan kan nou, ou te mèt devan frè nou, depi ou kont nou, nou menm nou pral kont ou tou nan ti tan ki pa twò lwen. Men nou menm ki se zye avèk zòrèy popilasyon an, Nou pap rete endiferan, nou di wè pa wè, fòk Lafrans ba nou kòb la, nou di wè pa wè, fòk Ariel Henry respekte akò ki nan men l lan, ebyen dan la mezi ou l pa respekte l, se tòkèt la, chay la va dèyè. ki manje plizyè milyon ayisyen sou Ayiti. Donk, popilasyon ayisyèn nan pa ka jwenn sòm sa a. Ebyen nou wè se Lafrans k ap jwi endepandans nou an. Apre n fin gen endepandans, ebyen se Lafrans k ap koupe rache. Ebyen nou konnen Etazini, Lafrans, Kanada, twa peyi sa yo kwaze pye yo sou kou Ayiti, y ap peze Ayiti. Ebyen jodi a la nou prezan. Avèk drapo la Russie paske nou gen nou gen Poutine ki vle pote solidarite'l avèk pèp ayisyen an. Men, malerezman, nou gen yon esklav domestik ki nan tèt primati an ki se Ariel Henry. Ebyen Ariel Henry sa a anpeche peyi la Russie vin mete pye'l. Sot sou bout tè papa Desalin nan pou vin pote n solidarite. Ebyen n ap di Poutin, kèlkeswa jan l ye a, pèp ayisyen an ap rete solide avè l e n ap di batay ke Poutin ap mennen an, n ap di l jiskobou, rete goumen pou n konbat Ikrèn, Etazini. Si Etazini prè pou chita nan dosye sa, nap di l ala Vladmir Poutine, la Russie mete pye sou kou Etazini paske Etazini se li kap tiye nou, se yo k mete gang, se yo k mete gang toupatou, se Etazini, la France, Canada ki mete gang nan Vilaj de Dye, ki mete gang Bwalè Boukè, ki mete gang nan tout peyi a pou kraze peyi a. Ebyen nou menm nou di ke la Risi la prete sou Diavel, nou menm militan pitit Desalin, nou kanpe avèk drapo nwa e wouj nou, nwa e wouj lan, ou konnen pou drapo sa a, sa bèl kèl te pran endepandans, nou di Poutin, nou di Poutin, la Risi, byen veni, avèk drapo sa a, pou nou sove Ayiti nou, paske tout zafè esklav domestik sa a nan palè a, nan primati an, anyen pap ka rezoud. Nou menm etan ke n te siyen akò a, nou di n pa nan akò avèk Ariel Henry. Ariel Henry vyole akò a. Ale pou l ale! Ale pou l ale! Ale pou l ale! Ariel Henry dwe ale paske l se yon esklav domestik. Li se yon sitwayen fransè. Ariel Henry pa p rezoud pwoblèm ensekirite a. Okontrè, se ogmante l ap ogmante l. E m tande l gen yon esklav domestik ki pa kont Ariel Henry, ki di Ariel Henry la pou 2024. Mwen menm Paul Junior ki dispa avèk drapo la Russie nwa e rouj etanke pitit Desalin, se vin pou di malendren sa a ki di ke Ariel Henry la pou 2024 la, se paske l se yon esklav yon peyi. Ariel Henry pa ka rezoud pwoblèm ensekirite, lavi chè, moun Matisan ap mouri, moun Kwadèboukè ap mouri, moun Kwadèboukè, moun Belè, moun Maya ta dwe rankontre malendren sa a pou yo bat li, pou yo apide l, paske l pa dwe di Ariel Henry la Iska pa pwodwi zam, Ouvray pa pwodwi zam, Lamò toujou pa pwodwi zam, nan menm moman menm rive la Sendomeng yo posede Doumag, yo posede Galil, yo posede Emoun, men zam sa yo se Etazini yo soti, Kanada yo soti, Lafrans yo soti, e sa fè n ap rele anmwey nou vle viv, wap san koule, n ap mande popilasyon an pou n kopore, kopore avèk lapolis. Onèt yo, e pa polisye ki malonèt yo non, tout polisye onèt yo, y ap fè yon sèl ansanm avèk pèp la pou n fè revolisyon an, pou n ka dechouke kidnapè sa yo, Izo Anri, Iska Anri, Babekyou Anri, Ti Lapli Anri, Bougòy Anri, Vitelòm Anri, pase n pa kapab ankò, nou vle viv, twòp san koule, n ap di Poutine prese prese vin delivre Ayiti a tout lachin. Efektivman, nou nan lari an jodi an, se pa rapò a movèz gouvènans ki kontinye ap fèt nan peyi an. Men sa ki enpòtan se ke e desidè pouvwa an Ayiti yo, moun kap deside pouvwa pou peyi Dayiti yo, se anbasad de Frans yo ye, se anbasad Kanada yo ye, se anbasad Amerikèn yo ye. Sa vle di, pèp ayisyen an, donk aktè ki an Ayiti yo, yo pa gen dwa pou yo mete pouvwa. Ebyen nan sans sa nou menm, efektivman gon akò ki te siyen nan peyi Dayiti, se te akò 11 septanm nan, ki te pèmèt ke Ariel Henry nan tèt primati an. Jodi a nou konstate, jiska la prèv di kontrè, Ariel Henry kontinye ap vyole akò a. Akò 11 septanm nan, ebyen nou nan lari an la pou n mande Ariel Henry pou li retire kò l nan tèt akò 11 septanm nan prese prese, paske youn nan objektif ki te fè nou siyen akò a, se te pou n konbat ensekirite, se te pou n konbat kidnaping, se te pou n konbat lavi chè, pou n te rezoud kesyon dola a ki kontinye ap monte paske jodi an, Nou bezwen ozanviwon 130 goud pou 1 dola ameriken. Ebyen jodi an, nou wè Ariel Henry fayi a misyon l. Olye li rezoud pwoblèm ensekirite a, li itilize ensekirite a kòm yon fòm de gouvènans politik. Se sa k fè, atravè mobilizasyon ki t ap genyen Okay jodi an, Ebyen li depeche minis enteryè ak Felix Quitel ki son nil, li depeche Ricardé Saint Jean pou al kase mobilizasyon an. Sa vle di son tantativ de soupoudraj ke Ariel Henry ap fè or l konnen pwoblèm nan se a la sous pou l al rezoud li. Paske moun k ap manifeste yo se batay y ap batay kote sekirite, kont kidnaping. Ebyen si Ariel Henry bezwen kase mobilizasyon an, li gen yon grenn bagay pou l fè, se rezoud pwoblèm ensekirite an, se rezoud pwoblèm kidnaping nan, se rezoud pwoblèm dola a. Men youn nan sous ensekirite a ke tout moun konnen aktyèlman an Ayiti, se ansyen direktè jeneral yo, se moun ki nan delegasyon depatmantal yo, se ajan enterimè yo. Kòm nou te mande Ariel Henry pou l te chanje yo, jodi a li pa chanje yo. Ebyen nou nan lari an la pou n mande Ariel Henry retire kò l prese prese nan tèt akò 11 septanm nan paske nan akò 11 septanm nan nou te panse Ariel Henry ta pral mete tout pitit peyi a chita ansanm pou n te debouche sou yon pak de gouvènabilite pou n te mennen peyi a nan wout pwogrè ak stabilite ebyen se vire n wè Ariel Henry ap vire an won ò tout moun konnen san yon pak de gouvènabilite Ariel Henry paka fè eleksyon. E jodi a li pa enspire konfyans. San yon pak de gouvènabilite, Ariel Henry paka mete KEP sou pye. Paske si pou gen KEP, ebyen fòk KEP al prete sèman yon kote devan lakou de kasasyon. Ò kou de kasasyon disfonksyonèl. Donk jounen jodi a, Ariel Henry pa gen prerogativ pou l nonmen jij nan kou de kasasyon. Sèl. Yon pak de gouvènabilte ki kapab li pèmèt li fè bagay sa yo. Kòm Ariel Henry sanse echwe nan misyon l, ebyen nou mande l pou li retire kò l nan tèt akò 11 septanm nan. Edouard Sinclair, kòman ou. Te nome Ariel Henry jounen jodi a la. Paske yo mete gang lan sou tout fòm. Yo mete gang a vès, yo mete gang lan geto yo. Jounen jodi a Ariel se yon gang a vès li ye. Ariel pa respekte moun. Gang tout bò, tout kote nan peyi a. Moun pa ka mache kidnapin tout kote. Peyi e mizè. Moun pa ka manje bwat lèt vann 60 goud jounen jodi a la. Nou pa gen ankenn lidè pou kanpe avè nou batay avè granmoun sa yo. Jounen jodi a Moise Jean Charles ou konplis nan kraze peyi a tou. Marjorie Michel, André Michel e ou konplis nan kraze peyi a pase si jounen jodi a yo te sou teren avè nou jounen jodi a la bagay pa tap konsa. Ayisyen nou menm nou lage de bwa balanse nou menm militan. Mèsi. Taj, E sa k fè jodi a tou se okazyon pou n di ma Amiral mèsi pou gran kè sa li te montre pandan 19 an li mennen. Pou n vin di avèk anpil peyi enperyalis yo, avèk anpil peyi kolon yo, nou menm kòm jèn Afriken, nou menm kòm peyi Dafrik, nou vin mande yo lajan restitisyon Lèzetazini avèk Lafrans fè nou peye mal, inegal, initil. Lajan sa a, si nou te genyen l, nou pa t ap, nou t ap konstwi lekòl, nou t ap gen lopital, nou t ap gen tout bagay ki enfrastrikti nan peyi a. Lè n ap gade sa nèg yo fonn nan peyi a, katastwòf, dega. N ap gade ou wè ekip nèg Core Group Yo ki moute nan tèt peyi a ki gen madam Lalim nan tèt li, yo pran peyi a an otaj. Y ap krisifye peyi a yon lòt fwa ankò. Nou vin di moun sa yo, ba Ayiti yon chans. Nou pa vle yon lòt bougon ankò nan dizan. Nou pa vle yon lòt tilapi ankò nan dizan. Nou vle de jèn entèlektyèl. Nou mande avèk nèg sa yo, ba Ayiti yon chans pou Ayiti jwenn wout devlopman tout bon vre. Paske sa nèg sa yo ap fè peyi sa a, se pa yon byen. Se yon mal, se yon krim nèg yo fè Ayiti, se yon krim nèg yo fè peyi a. E sa k fè n ap di yon lòt fwa ankò avèk je Bètray Aristid mèsi. Paske avèk je Bètray Aristid, si pa je Bètray Aristid nou pa t ap janm konnen ki tò Lafrans te fè Ayiti. Nou pa t ap janm konnen ki lajan sa a Lafrans te pran nan Ayiti mal, ilegal, li te fè nou, li te fè nou peye yon bagay li pa t dwe fè nou peye. E sa k fè n ap di avèk ekip nèg sa yo, fòk yo restitye Ayiti lajan sa a pou Ayiti gen yon dewlopman, pou n gen lopital, pou n gen bon enfrastrikti sante. Pou gen bon bagay sanitè, pou gen tout bon bagay ki menm jan avèk lòt peyi yo ap devlope yo, nou bezwen lajan, nou bezwen bon jan bagay pou nou devlope peyi nou. Paske jodi a, n ap di Macron, kòm se li menm ki nan tèt de sa e Lafrans kounye a la, nou vin mande Macron remèt nou lajan an, remèt nou 21 milya, 685 milyon, 135 mil dola ameriken, Lafrans pran nan men nou mal, li pran nan men nou initil. N ap di ankò, jodi a, se yon lòt fwa pou nou menm pou nou kanpe. Jodi a, anbasad de Frans. Lòt semèn, se anbasad amerikèn pou n al di avèk nèg sa yo, bay Ayiti yon chans, pase nou menm kòm jèn, nou pa vle bandi ankò, nou pa vle ensekirite ankò, nou vle devlopman tout bon vre ann Ayiti. Mèsi.